Donk Rutshelle e rele anmwe pou ti djo donk se pa mwen pral di nou pral fèn tande Rutshelle djo ann tande sa piske se di yo sa ann ale. Non emwe bagay an pa fati djo non men bay gason fò nou rete fò n sispann fò nou sispann e nou paka depi nou pale e yo tout ki konsa jan w wè yo ye la e yo tout ki konsa yo fò yo pale e se woudi wout bò la wi k mete m nan kaka sa wi e li k mete m nan kaka sa anvan malpwòpte yo pale. Mizisyen yo an depi anvan yo pale yap vin gre sa fè mwen mwen maroudi roodboy sa mpap janm ka zanmi nèg sa ni pale avèk nèg sa tout bon vre paske li t metem nan radòt sa depi nèg yo pale bon ti djo paka ap pale m de fanm de gason de fanm paske ti djo ti djo ti djo te tchekem ti djo wèm pat mpat mpat move. Rete. Men pawòl la papa. Donk nan moman ke ti djo ap mande. Ebon epi poul al fè mizik avèk Rutshelle lan epi se konsa tou ebyen T-Joe Zenny li menm ap mande Rutshelle fanm epa Dadou ki fèl e vwa nou tande la mwen vle pou nou klè ladann sak koz ke jodia gason oubyen atis ayisyen pa bal respè a se paske Roody Roodboy pat tretel byen sa fè nou konprann sa. E fò n sispann fò nou sispann e nou pa ka depi nou pale e yo tout ki konsa jan w wè yo ye la e yo tout ki konsa fò yo pale e se woudi wout bò la wi k mete m nan kaka sa wi e li k mete m nan kaka sa anvan malpwòpte yo pale mizisyen yo an epi anvan yo pale y ap vin gre sa fè mwen mwen m a woudi wout bò sa m p ap janm ka zanmi nèg sa ni pale avèk nèg sa tout bon vre paske li k mete m nan radòt sa depi nèg yo pale e e bon Etidye yo paka pale m de fanm de gason de fanm paske etidye yo te tcheke m etidye yo wè m pat move. Kè mwen sou biskèt mwen sispèk pou pèsonn pa wè m e lè m nan trafik m ap veye pou pèsonn pa wè m.